Peyi dayiti fini medam se mesye ou pral sezi tande koman ebyen yo mete la pat sou yon polisye boy andan enstitisyon ebyen kap tounen kamyon zam pou pote kay Vitelòm. Men kisa ki Ayiti a jounen jodi a, polisye a kap travay pou l bay peyi a sekirite, yo di pwoteje e sèvi, enben li menm la a, bagay sa yo pa nan tèt li, kidonk li antre nan gang, nan vòlò ak Vitelòm, lap tounen zam leta a, zam enstitisyon an pou l pote bay chèf gang, asasen, vòlò, kidnapè, Vitelòm nan peyi Dayiti kap teyorize moun, kap touye moun, kap kidnape moun, kap vòlò afè moun nan peyi sa ki mete moun Tòsèl, Pènye, moun wout frè, Petyonvil, Tomasen, Kenskòf, Fòjak, asasen Vitelòm mete moun sa yo enben san somèy e jodi a la ou jwenn polisye ki anndan enstitisyon an epi ki nan konivans ak bandi. Eske peyi sa ap bon? Eske Lapolis la ap ka fè fas ak gang yo lè se polisye yo menm an men ki se veritab obstak la, se yo k ap bay bandi enfòmasyon, se yo k ap di bandi men sesi, men sela, men kisa k pral fèt, lapolis pral fè tèl operasyon, prepare nou ti mesye. Peyi a fini. Nou pa pale twòp nou pral envite w gen plis detay, ou pral sezi tande koze k gen nan peyi Dayiti, e lè sa ou menm, kite kòmantè anba videyo a pou di nou kisa w panse de polisye sa a, èske misye ta dwe nan prizon oubyen yo ta dwe sanksyone misye sèlman, yon senp sanksyon oubyen mete misye nan prizon pou l pije yon 4, 5 lane anndan prizon. Paske atravè bandi yo, yo menm, Pandan dènye jou sa fòk di kanmenm viktwa pou lapolis kanmenm pandan dènye jou sa yo bandi yo ki kontinye ap pèdi plim yo nou kapab di nan espas 24 lè de tan anviwon 9 bandi pèdi lavi yo se 9 bandi ki twouve nan plizyè depateman tankou depatman latibonit tankou depatman lwès presizeman onivo de dèlma 103 kote ke gen plis pase 4. E bandi ki ta lye avèk mesye Vitelòm yo te la pou n pase e ouvè bal sou onivo Dèlma 103, enben mesye zòt mesye sa yo ki yo menm jwenn lanmò ki ka pou ka pi blese mòtèlman e sanzoubliye onivo de Dèlma 75, enben yon prezime brakè ki abitye jisteman fè egzanp sou popilasyon an, enben lapolis vide l atè e nou kapab di sanzoubliye arestasyon ki ap fèt, nou kapab di yon chèf gang ki li menm jwenn arestasyon onivo depatman, onivo depatman Lwès la egalman, onivo komin de Kafou. Lopital Adventiste Seventh Day Dikini, chèf gang sa a ki t ap opere nan depatman Grandans, ebyen li te vin pran swen nan lopital Dikini de Carrefour, ebyen lapolis arive pwosede arestasyon l, nou konn wè dènye jou sa yo lapolis kanmenm ki kòmanse ap deniche yon seri de bandi, ebyen dekontre avèk popilasyon ki kontinye jisteman ap lenche kèk lòt e nou wè egalman. Yon ajan polisye te arive detekte la men ki te detounen yon kamyon zam ak minisyon ki te jiste ki te relatif ak fòs de lòd yo ebyen nou wè e ajan Top Boy sa ke lapolis deja ap chèche la se li menm ki ta an konivan avèk gang Vitelòm nan medam mesye kontrèman a jou pase nou wè dènye jou sa yo anpil bon kout filè ap fèt anpil bandi deja tonbe nan kad dosye nan kad dosye sekirite e poukwa pa medam mesye. E avan menm ke nou kòmanse medam mesye jan ke nou toujou fèl nan emisyon an e lè se fèt yon moun nou toujou di an nou pran tan pou nou salye moun sa pou fèt li ebyen jodia la nou gen fè 2 towo gason an palan de Claudy Salomon, Salomon kap fete fèt li jodia epi egalman doktè Claude Joseph 2 mesye sa yo ebyen map mande nou medan mesye si gen posiblite ebyen anba live la ou si nou gen posiblite pou nou ekri yo pèsonèlman ebyen swete yo bòn fèt pou nou nan non chanèl moun afè bon TV nan non ou menm ebyen nou di yo bòn fèt e medan mesye jan ke nap swiv sou ekran 2 toro gason sa yo kap selebre anivèsè yo e jan nou dil anpil sante anpil siksè nan pwojè fiti yo. Wi an nou avanse avèk aktyalite an, nou pa konn si Pradel kòrèk mentnan nou wè son an pat fout two bon. Pradel nap salye w egalman. Vwala m panse nan kelke minit Pradel ap rele nou bak. Men pwoblèm nan kriz Ayiti wi, ou gen dwa rele yon moun nan telefòn moun nan wi. E ann touche sa. Ebyen e nap pouswiv, nap antame avèk enfòmasyon sila di mi nou wè e nou wè polisye e Laurent, polisye Boyd ki li menm reponn o non de Laurent Lodjison ki fè pati ankò yon fwa inite Boyd la li menm ki dezòmè e lapolis ap chèche l, de CPI ap chèche l pa rapò detounman yon kamyon yon kalyezon de zam avèk minisyon ki te an favè polis nasyonal la, e misye ki an konivans avèk gang Vitelòm nan ta rive detounen kamyon kalyezon zam sa a avèk minisyon ankò yon fwa an favè mesye Vitelòm yo. Donk n ap raple w endividi sa a se Laurent Lodjison, li se responsab, li se responsab E kominikasyon ebyen inite ke y ap opere a. Donk reskonsab kominikasyon san dout operasyon tout operasyon k ap mennen pa inite bòy la se li menm ki reskonsab kominikasyon. Sa vle di wè a ki nivo yon polisye ye pandan ke l se reskonsab kominikasyon inite bòy la ebyen li an konivans avèk Vitelòm kote ke li detounen yon kamyon yon kalmezon zam ak minisyon an favè mesye Vitelòm yo. Donk nou kapab di Jimmy an gwo, nou wè pandan dènye jou sa yo medam mesye, oditè, oditris chanèl mwen la Febo TV, nou wè lapolis nasyonal la rive finalman detekte, rive demaske plizyè nan polisye ki yo menm an konivans avèk gang, nou konnen daprè yon nòt ki te soti, lapolis nasyonal la gen anviwon 500, 5, 500 polisye ki yo menm an konivans avèk bandi yo, daprè Frantz Elbe, ebyen nou wè dènye jou sa yo, aprè ke yo te fin jisteman rive arete. Kouzen Vital Moïse Olivo Leogane, ebyen nou wè resamman la, yo arive dekouri yon polisye ki repon o non de Laurent Lodjison, ki li menm fè pati inite Boyd la, ki te detounen an favè Vitelòm, yon kagezon zam ak minisyon, pou l ta kapab jisteman pote bay mesye sa yo. Donk, kan menm, nou wè dènye jou sa a ankò yon fwa, lapolis la ap ap make pwen, menm si operasyon Tònad 1 an, anpil moun kritike l, ki pa twò pote fya pa rapò a sa n t ap tann, men kan menm, gen kèk gwo kan menm dekouvèt ki fèt pa rapò avèk sèten polisye ki an konivens avèk bandi yo, ki ap dejwe travay lapolis la, souvan lè polis yo pral mennen operasyon, gen de polisye ki osen de inite yo ki toujou ap kominike avèk gang yo pou fè yo retire kò yo, nou pral parèt, ebyen fwa sa a kanmenm, nou wè, nou kab di bravo kanmenm pou kèk deteksyon k ap fèt osen de lapolis, de polisye ki yo menm gen rapò avèk gang yo dirèk. Voilà epi se youn nan rezon tou medam mesye ou kapab wè a chak fwa gen operasyon a chak fwa lapolis ap mennen operasyon ou tande e an nou di nan baz vitelòm ou tande vitelòm gentan gentan kouri ou tande tèl lòt gwoup gang gentan chape yo pa jann kapab pran gwo chèf yo ebyen se se egzakteman sa Donk, antouka, n ap swiv imaj la la, se misye sa la, pou kounya la, misye gen avi de rechèch dèyè l. Donk, medam, mesye, se egzakteman sa nou konn toujou ap di, gen twòp movè grenn anndan lapolis lan, gen twòp movè polisye, kòman w fè yon operasyon ap mennen, pandansetan se ou k responsab de kominikasyon, mwen espere ke nou tande chaj la, responsab de kominikasyon an se li menm ki detounen kamyon, detounen zam, detounen minisyon e nan pwofi Vitelòm. Mezanmi, bagay sa trè trè grav, se ekstrèmman grav men nanpèch, jan nou di l, omwen yo detekte yo, yo wè kiyès. Men m si e sèten, m si e sèten se pa li menm sèl. Paske mesye sa yo toujou gen konplisite avèk yo, yo toujou gen lòt moun avèk yo. Nou pral eseye wè si nou kapab fè yon lòt tantativ avèk Pradèl. Pradèl, n ap salye w. Wi yon lòt fwa ankò nou salye tout zanmi yo son plezi gen pou nou menm e nou kapab enfòme nou e m gen enpresyon ke kounya m pliz ou mwen nòmal. Wi wi kounya kounya pradèl vwa sexy la vwa sexy wi ann avanse. Wi yon lòt fwa ankò nou salye tout zanmi yo son plezi gen pou nou menm nou kapab enfòme nou e nou prale dirèkteman o nivo de enfòmasyon k sanse ap domine aktyalite a ebyen atravè peyi dayiti ebyen nou prale direkteman onivo de kapital la ebyen poun di ke genyen yon polisye ebyen polisye sa mezanmi se kote ke se li menm ki responsab de kominikasyon onivo de bòy ebyen misye la ebyen a chak fwa ke lapolis ap travay se li menm ki toujou la. e kap travay ansanm avèk polisye yo epi se jiske bòy sa li menm e misye se te yon danje li te ye pou lapolis ebyen pou di se ke nap gade la ki rele Laurent Lodison ebyen misye li menm ki nan inite bòy ebyen nan polis nasyonal misye ki ap rechèche ebyen pou e pa inite a pou ke misye se li menm ki arive detounen yon kagezon zam epi minisyon anfavè gwoup gang e vitelòm nan. Epi nou konnen ke jan ke yap chache evite lòm, ebyen misye li menm ki te responsab kominikasyon de tout operasyon ki te mennen pa inite a. Mezanmi nou wè nan kisa lapolis pral rive ke se misye k responsab ebyen tout inite e o nivo de lapolis la ebyen responsab kominikasyon se di ke se misye ki gen tout dènye enfòmasyon yo ni premye enfòmasyon yo eske misye li menm se pou gwoup gang nan ke li menm li ap travay ebyen jan ke nou ap gade la se Laurent et Lodjison ebyen foto ke nou wè nap gade la ebyen se foto misye sa ebyen jan ke nou wè li se polisye Laurent Lodjison delimite bò epi de la polis nasyonal est dezòmè recherche pou sèt dit inite pou avwa detoune yn kagezon dam e de minisyon an favè dè gang di rechèche Innocent Vitelhomme ebyen se dènye etè le responsab de la kominikasyon de tout operasyon mene par son inite nap gade foto li m gen enpresyon ke tout moun ki Sim ta wè sitwayen sa a oubyen vòlè sa a ke yo rele polisye sa a ke nap gade la, ebyen tout kote ke nou menm nou wè li ebyen enfòme lapolis ebyen si ke lapolis pap gen tan nou ka arete li, mare li ebyen pou ke misye byen ka bay eksplikasyon e kote ke li menm li pran tout e kagezon e zam avèk minisyon ebyen misye al pote l bay gwoup gang parèy li a ki ap teworize popilasyon ayisyèn nan. Nap avanse. Wi, an menm tan tou medam mesye, mwen menm mwen gen enkyetid, mwen gen enkyetid paske nap gade pou nou wè e lè ou tande yo mete avi de rechèch dèyè lapolis konsa, se souvan, sa pa souvan bay rezilta, paske nap gade jiska mentnan sipozeman e nan ka vitelòm, yap chèche vitelòm, yo pa jwenn vitelòm, nou wè jisteman badj yo, Badio gen avi de rechèch dèyèl medam mesye poutan se anndan peyi an liye yo pa jann jwenn ni men kounya la yon polisye nan dimansyon sa nan nivo sa nou tande gen avi de rechèch sa vle di kwa sa vle di ke misye anndan peyi an lap pwomne lap mache kòmsi kòmsi ren nete se se menm bagay la antouka nou espere ke yap prann men nou pa nou pa nou pa nou pa nou pa nou pa vin two su de sa ann avanse. Alò di nou reginal avanse yo avanse pase ap. e ke anpil enstans skolè yo menm yo resevwa anvlòp ki soti bò kote chèf gang yo, alenteryè de anvlòp la yo jwenn yon katouch epi yon korespondans ki entimide yo, lòd pou yo kapab avèk responsab yo lekòl yo pou yo vèse enben anpil lajan chak mwa pou kapab kontinye e fonksyone nan zòn ki ap twouve onivo de jiridiksyon yo. Enben nan lafoule le ka de kidnapin ap miltipliye nan kapital la o pwen ke paran yo akonpanye avèk ti moun yo anlve yo pa dè endividi ame sètèn fwa ebyen se nan paraj etablisman skolè yo. Etablisman skolè yo ki yo menm yo pran ant 2 fe, afwontman ant gang rivo epi ensidans ebyen sou fonksyonman ekòl yo nan katye sa yo. Ebyen n ap di w ke nan yon ekòl kongreganis ebyen ki chita onivo de Lalin Ebyen selon sèten, ebyen gouvènman li menm li pa genyen okenn aksyon pou kapab prevni sitiyasyon sa yo. Gen yon paran ki di ke li menm li deja peye tout lajan eskolè pou pitit li epi li koute anpil lajan. Kòm sèt yn bòn ekòl, ma fi ariv kanmenm a aprand kèlke choz men. Li konnen pil de elèv ki yo menm yo pa janm frekante yon bon ekòl, yo dezole. Ebyen, gen yon paran ki menm ki t ap pale onivo de zòn Petyonvil. Jinyò ki li menm ki gen 2 pitit, li di ke etablisman skolè yo anonse fèmti de kou an presansyèl ebyen pou koz ensekirite. E nou ap ret tann se de bal ki ap chante epi pèsòn pa alabri e sa ke Ricardo li menm ki se yon jèn de 17 an ki an klas tèminal e kote ke li etablisman skolè li li twouve li ebyen nan anviwon Pòtoprens il di krent kanta la reyisit de sèt ane akademik ebyen pou sa pa Tamar yon elèv de du segondè NS1, segondè 1. Ebyen li di ke sitiyasyon sa ki separe l avèk kamarad li yo vin genyen anpil avèk lèkèl il se devlope yon trè bòn kolaborasyon men zanmi yo yo menm yo manke li an reyalite men mwayen pou kapab fè fas avèk nouvèl reyalite sa yo yo arive limite ebyen pandan yon rankont ki te fèt ant minis edikasyon nasyonal la epi Ministè jistis la, ebyen 2 otorite sa yo menm ki yo t al rankontre avèk responsab lapolis yo mande pou yo menm yo kapab asire sekirite elèv yo ensi ke etablisman skolè yo, yon prezans ke nou kapab di ki konstate devan sèten etablisman skolè ebyen pandan jou sa yo. Ebyen se yon sitiyasyon ki genyen. Ebyen se pa menm Tout pwoblèm nan n ap di ke se anpil e moun ki ap plenyen de sitiyasyon e ki genyen la menm o nivo de depatman Latibonit, zòn Lyankou, Vèrèt ansanm avèk ti pire de Latibonit anpil elèv ap plenyen kote ke yo kapab pèdi ane skolè yo ebyen o nivo de zòn Savyen ebyen zòn sa yo moun yo pa janm ale lekòl akoz de gwoup gang Savyen ki ap terye popilasyon an nan pwòp gwoup gang an kò se Koko a Titanras kote ke gen anpil elèv o nivo de komin Lestè ki yo menm yo genyen e anpil kè sote e men pou bandi yo menm yo ta yo pa ateri paske se bandi sa yo ki ap fè e kidnape paran yo an pran le ka kote ke moun nan machin e byen bandi yo rete machin e byen chwazi yon moun yo di yo kidnape li la anba je otorite lapolis yo malgre ke pandan jounen an gen moun ki wè gen yon cha ki ap fè monte desann e sou wout nasyonal la e byen sa pèmèt ke genyen. E bandi yo menm yo pa p kapab fè sa yo konn fè yo men fòk nou di ke gen anpil jèn ki yo menm ki okipe zòn mòn yo kote ke yo menm yo ap pran jounen jodi a ebyen se moun machan Desalin ki yo menm ki ap viv yon move moman avèk gwoup kokorat san ras ki yo menm ki ap kidnape yo. E nou ap avanse o nivo de Dèlma 75, e Benabde gen yon prezime brakè ki tiye pa bal a Dèlma 75. On jenòm ki yo pa idantifye li tiye pa bal e byen pa des ajan de lapolis nasyonal e byen jounen lendi 13 mas 2023 nan Dèlma 75, pli presizeman e byen nan zòn denome. Ebyen a bon repo, sa te pase jounen lendi ki te 13 mas 2023. Enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a, ebyen n ap monte rapido presto ebyen o nivo de Miragwàn. Ebyen n ap di ke o nivo de Miragwàn gen bouch pa gou ant majistra Miragwàn lan e ki se madam Myriam Loiseau ki li menm li mande komisè Muscadin pou l resezi li. Ebyen madam Anne Myriane Loiseau di komisè a p ap. ka arete okenn polisye minisipal Miragwàn nan jan l fè l kwè l la aprè komisè a te fè kwè ebyen se yon polisye meri a ki te tire gaz lakrimojèn sou foul moun e ki yo menm yo t ap pran sèvis nan biwo imigrasyon Miragwàn nan samdi pase a. Komisè a fè konnen si yon moun bezwen tire gaz se nan biwo l pou l vini ebyen chèf polis la li menm li dezespwa. e nap arete polisye ki te tire gaz lakrimojèn nan kanmenm, e ben nap di w ke se yon antant ki pou genyen ant majistra Myriam ansanm avèk komisè Muscadin paske majistra li menm li kanpe anfas komisè la paske gen anpil.